Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nèg savyen yo frape ankò nèg sa yo ebyen yo pa vle bay souf nan departeman de lartibonit bandi savyen yo okipe vèrèt yap mache foure kay moun daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou nèg yo byen alèz E nou genyen kelke foto ki rive jwenn nou kote ke nap gade poun wè menm chen pa eparnye anba men nèg yo. Paske nèg yo menm chen yo mete atè. Donk sa ta vle di ke bagay la li vreman grav o nivo di departeman de l'Artibonite. Fòn di ke yè te genyen yon tantativ, m ta kapab di, kote ke nèg yo te parèt avèk yon cha men yo pat rete se te jis Nan videyo sa a, ou kapab wè yon pikòp kote ke komisarya Lestè la li fèmen. Mesye gade machin lapolis wi letènèl. Adje Bondye! Gade eta machin lapolis. Ebyen fò m di nou ke nèg yo la a, yo fèmen komisarya a, yo pran sa a yo gen pou yo pran, epi yo jete yo. N ap pale de polisye ki yo menm okipe komisarya sila. Paske. Yo estime ke yo lese pou kont kote yo ye a, kelke polisye pou de dizèn de nèg lourdeman arme deja wè pa gen pwopòsyonalite. Yo pap kapab reponn. Dezyèm bagay, nèg yo pa gen anyen nan men yo. Yo pa gen minisyon. Sa yo genyen kòm materyèl nan men yo se vye machin nan ka stat ebyen yo stat li yo pran wout la yo fèmen komisarya a si leta vle leta a vin bay bon mwayen pou kapab goumen ak gang yo nan vale a bagay la tris mezanmi ann tande yon ti pati paske m toujou di nou ke li pa toujou evidan pou nou lage ti bout videyo sou chanèl sila a paske a nenpòt ki moman youtube kapab pran desizyon men n ap fè foto machin nan ba ou pou gade kòman sa ye. Se tris. Se tris. Yè ok ok chèf mwen. Aktyèlman la e komisarya komisarya lestè a fèmen ou konprann polis yo ale paske yo pa gen sekirite yo mande ranfò yo pa ka jwenn tout polisye yo sove nèt nèg yo retire tèt yo paske nan yo gen madanm yo pou yo jere ou konprann mesye nou pa kont nou pa kont popilasyon an pa kont nou paske e tèt nou nap veye nap jere tèt nou. Nan yon peyi kote ke Se ta bandi ki ta dwe ap kouri pou lapolis, men ekoute se lapolis k ap kouri pou bandi. Sa vle di nou wè envès dè choz nan peyi Dayiti. Se sèl peyi, sinon se youn nan rare peyi kote ke n ap viv yon lòt sitiyasyon. Kounya la tout moun anvi di bon ba yo mete bandi kòm chèf. Kounya la ann imajine polisye yo ki te sou komisarya sila oubyen yo kite komisarya sa. Sak ka pase? Sa vle di nèg yo sèl mèt. Yo pa gen ankenn moun ki kapab stope yo nan foli meurtriè yo. Paske se sèlman fòs de lòd yo ki te kapab kanpe anfas. Bon nèg yo pa gen anyen nan men yo, nèg yo pa ka batay. Sa pou yo fè mezanmi? Eske la polis pa gen rezon? E pa moun yo ye tou? Polisye yo se moun yo ye. Lè polisye a li menm li gon zam nan men li pa ka gen bal, li pa gen anyen, li pa gen lòt bagay ke l fè, se sa. Men ekoute, nos chers policiers, m gon ti kritik pou nou. Mwen menm m sezi wè nou ki kanpe al nan kanaval al bay sekirite. Ba wi. E se sa k fè. Un peu plus tard m pral fè yon emisyon concernant le carnaval paske m te di nou sa map vin avèk yon ti dosye kanaval men m konprann ke peyi sa l poko ap sove ditou ditou paske nèg fè sa yo vle nan peyi sila imajine w departeman latibonit la li anba men nèg savyen depi nan mwa janvye depi kòmansman mwa janvye jounen jodi a la fevriye preske ale Nèg yo kontinye ap frape. E gon yon grenn bagay ki fè yo kontinye ap frape, sinon m ta kapab di 2. Paske, premye bagay la, yo gen mèt. Paske, yo garanti nèg yo ke yo foul pouvwa. Dezyèm bagay la, se ke yo santi yo pwisan. E yo pwisan. Pa gen manti nan sa. Donk, Se sak fè wè lapolis oblije ap kouri pou yo. Se tris wi, imaj sa a m panse ke l pral fè le tour du monde. Veyikil sa a se polisye ki sou li. E polisye yo, yo pa kapab reziste fas ak pote boure bandi yo, yo oblije fèmen komisarya a tou dousman, yo kite l. Y al chache yon lòt kote yo kapab respire. Kounye a mesye, ban m di nou yon bagay. Men, ou konnen gen yon grenn bagay m ap kritike, se ke pa genyen solidarite nan mitan polisye yo. Si te gen solidarite nan mitan polisye yo, jouk jounen jodi a la a, ou t ap wè polisye kanpe pou twa polisye sa yo ki mouri nan baz Vitelòm. Ou tap wè polisye kanpe pou 7 polisye sa yo ki mouri nan Liancourt. Men jounen jodi a la m gen presyon ke enstitisyon polisyè la, anpil nèg ki ladan l se chacun pour soi. Se pa pwoteje e sèvi ankò, chacun pour soi. Gade nan kisa Ayiti tonbe. Sila yo ki nan peyi etranje ki ta renmen yon jou vin Ayiti a chak fwa yap gade imaj sa yo, yap tande move nouvèl sa yo, ebyen. Se nostalji pi plis. Ah wi! Paske si w ap gade nan yon peyi mezanmi, moun ki ilegal la se li menm k ap chase sa ki legal la. Kounye a, ann envèse bagay la nèt popilasyon an. Ke nou menm nou pran yon rezolisyon pou n di, bon, bandi yo se lapolis, epi n pa konnen ki plas n a bay lapolis. Osi senpl ke sa. Lè sa a, ben, n a va gen sekirite, paske bandi yo okipe anpil espas dan la Repiblik. E sa m ap di nou an wi. Lè y ap pale kounye a n ap di, o, entèl se bandi, e, ki bandi ou ye, w ap sipòte bandi. Ki reyalite ou gen anfas ou la menm? M ta renmen konnen ki reyalite ou gen anfas ou. Polisye sa yo ki kouri la, yo pa t dwe kouri. Hein? No! Yo pa t dwe kouri. Sa vle di yo te dwe kanpe al batay avèk zong yo. E sa moun nan pa konprann nan wi. Reyalite peyi sa a, k ban m di w, Moun ki konnen beyabal konn reyalite a. Pa pran pòz fè ankenn jimnastik pou di ou pa konprann reyalite peyi a. Se gang ki okipe peyi a, gang okipe peyi a. Lè nou ap vle retire l nan men gang nan, n ap kapab retire l. Men toutotan se nan lojik sa nou ye, gon seri de paramèt nou pa pran yo an kont, peyi a ap toujou baskile dan la vyolans, dan la tèrè. Nèg yo pa sèlman fè sa, paske maten an la a, gen nouvèl ki tonbe kòmkwa nèg yo fè lòt zak. E m pral kite nou avèk kèk vòys korespondan Radyo Mega nan departeman an k ap eksplike kantite egzaksyon nèg sa yo fè pou jounen an. machin ki te pote moun Sendomeng yo e avèk reyaksyon yon sèl moun nan Ti Rivyè Latibonit ou ta ka imajine ki sa sa ta ka pote paske mesye yo pratikman sansib a la gachèt lè y ap pase avèk moun yo nan nivo santre vil la e se si mesye yo imilye komisarya Ti Rivyè Latibonit ki pa gen polisye ladan l se devan komisarya a menm ke mesye yo pase avèk machin ke yo kidnape moun yo pou y al nan baz yo nan Savyen ak li se pou sa ke lapolis ta dwe fè dilijans pou omwen pèmèt ke prezans e patwouy polisyè yo fèt nan ti rivyè latibonit Blaise. Kidonk, m ta konprann byen la avèk oditwa w la, sè ke yè la nèg yo genyen ann di yon minibis nan men yo ki gen yon pakèt moun ladan l, epi yon pikòp tou ki gen moun ladan l tou ki t ap sòti Sendomeng ki t ap antre isit ann di ann Ayiti. Egzakteman Blaise, yon minibis ki te genyen anpil pasaje ladan l. E se, se defèt se 3 machin ki met yo te pran, gen youn nan machin yo ki an pàn, yo kite l, yo fè pasaje yo desann pou moute nan lòt 2 machin yo e machin ke yo te gen avè yo, yon yon pikòp Hilux ke yo te deplase pou te vin fè kou a, omwen se 6 nèg avèk gwo zam fann fwa ki te vini nan zòn Boparimo pou te vin fè kou a. Sa vle di mesye yo genyen bon kantite moun, prè de 60 a 80 moun ke yo kidnape yè avèk tout sa ke yo te genyen pou desann ale nan baz yo ak yo. Alò se se de ayisyen, ayisyen, ayisyèn yo e pa gen etranje ladan yo non? Non pa gen, nou pa pa nan idantifikasyon yo nou pat wè etranje se de ayisyen e pratikman se de rive artibonisyen e artibonisyen ki tap travèse paske ou konnen sitiyasyon sou kanaran anpeche moun yo travèse sou zòn anba e moun yo sou zòn Kwaperi sa yo pratikman pè yo pase pa Plato Santral e pou yo vin soti sou komin Lyankou e komin Vèrèt pou yo rantre lakay yo. Malerezman, yo pa rive a destinasyon yo, mesye yo al pran yo nan zòn Konparemon pou pase sou wout Kano a pou rantre nan baz yo nan Savyen. Dakò, mèsi anpil. Ou menm, jiska prezan, depi aprè aksyon ki te pase nan dat ki te mèkredi 25 lan, kote nèg ak zam sa yo te vide atè 6 polisye nan Lyankou, kidonk mesye yo pou kont yo lòtbò, fè sa ou vle, lapolis toujou parèt enpuisan pou anfas mesye sa yo? Blaise, an nou enfòme oditwa Radyo Mega a, pase kesyon an se pou oditwa a menm e pou moun Ti Rivyè Latibonit ki aletranje ki tande Radyo Mega anpil ki toujou bezwen konnen kijan Ti Rivyè Latibonit leve chak maten. N ap fè ou konnen depi 26, depi jedi ki te 26, pratikman ansanm de polisye, spesyalman ILUMMO ki te kantone komisarya Ti Rivyè Latibonit ak tout lòt polisye administratif yo te. dezète oubyen te fè abandon de poste, depi lè a mesye yo pa janm fè peye prezans yo nan komisarya ti rivyè latibonit lan, se bandi yo ki deside e fè sa yo vle e se si se pa sou ti rivyè latibonit tou senpleman polisye yo te fè zak abandon sa a oubyen pou an siy de solidarite avèk kòlèg yo ki te mouri nan komin lyankou swit avèk aso ke mesye gang rich yo te fè sou yo gen komin lyankou ki pa gen prezans polisyè gen komin vèrèt ki pa gen prezans polisyè. Te genyen pratikman 2 zam ke komisarya ke Brice Mithil te fè ke mete an fonksyon ak yon pakèt tan ke li te fè ki pat fonksyone. Ebyen depi la pa genyen prezans polisyè. Se yon popilasyon nan vale latibonit nan sanm 2 komin sa yo ki lage pou kont yo. De fèt yon sitiyasyon ke moun ti rivè latibonit pase yon pakèt tan ke pat janm viv kote pou yo wè nèg ak zam kap defile nan nivo santre vil la sou motosiklèt, sou machin yo kote moun yo. paka di anyen malgre sa wonje moun yo nan kè yo, se pou sa ke yo pa sispann mande avèk responsab yo nan lapolis pou pran responsablite yo paske sa se yon epe de Damoclès ki pandje sou tèt yo yon lòt fwa apre plis pase 5 mwa ke yo fè ap soufri kote bandi yo brile, piye, vyole, kidnape anpil moun nan ti rivyè latibonit deja fwa sa a moun yo wè ke sitiyasyon an ka vin yon kanaj pa rapò avèk boulva ke mesye yo genyen nan nivo. pou yo vakye avèk aktivite yo. Ayè pou midi l te ozanviwon 2 zè nan aprèmidi, mesye yo debake nan zòn Pon Parimon e ki se limitwòf ak komin Ti Rivyè Latibonit e komin Vèrèt. Ebyen mesye yo pran 2 yon otobis ak yon pikòp ki t ap transpòte pasaje ki t ap soti an Repiblik Dominikèn ak tout efè ke yo te genyen tankou malèt, bokit e sak ki te chaje tout kalite bagay ke yo t ap sot an Repiblik. Repiblik Dominikèn, ansanm de sitiyasyon sa a pase anba je popilasyon Riv Atibonisyèn nan, nan gran ri Louvèti, tou kole ak komisarya Ti Rivyè Latibonit. Malerezman popilasyon an te je kale pa ka di anyen swit avèk gwo zam ke bandi yo te ame jous pou dan Yo mande sa koz ke popilasyon an pa sispann dòmi avèk perèz e menm leve sou menm perèz yo pou mande avèk responsab yo nan nivo pnh la pou pran dispozisyon e menm poze kesyon poukisa nouvo enstalasyon direktè depatmantal Godson Roger Jeune nan departeman Latibonit pandan komisarya yo toujou rete san pa gen prezans polisyè, pa gen patwouy polisyè ki fèt sou zòn yo, yon popilasyon ki pratikman livre pou kont li. Se de menm pou komin Lyankou, sitwayen yo nan komin Lyankou pa sispann plenyen osi pou mande prezans lapolis nan komisarya ki nan komin Lyankou a. Malerezman, se anven tout kri moun yo pandan semèn nan, yon lòt strateji bò kote popilasyon Lyankou-Twaz la pou leve lansanm de barikad. sou gran aks ki vin tounen wout nasyonal nimewo 1 an ki ka pèmèt ke aktivite yo reprann nan komin Lyankou paske depi aprè mesye yo te fin fin koze zak sou popilasyon an ki lakòz plizyè moun te mouri ak bal pami yo on elèv lekòl 10 lane ebyen tout aktivite te kanpe sou zòn nan tankou lekòl pat fonksyone e bus se yo tout yo te fèmen ebyen pandan wikenn nan yo pran dispozisyon pou eseye gade kijan yo ka fè lòt estrateji pou bloke aks Pi mesye yo konn ap sòti sou andan yo e kite gran aks sa rete lib, li ka pèmèt transpò rekontinye. Men mesye gran grif yo leve va a sou komin Lyankou, y al mete l nan perimèt Vèrèt, nan zòn Pon pa Remon. Se la ke mesye yo detounen ansanm de machin yo. Pou sa popilasyon ki nan santre vil Tirivè Latibonit mande omwen pou cha blende ki rive nan depatman an, vini nan komin Ti Rivyè Latibonit e ekipe komisarya Ti Rivyè Latibonit lan pou ka fèmen vag e retire danje ki pandye sou tèt moun ki nan komin Vèrèt e bandi nan baz Gran Grif ap soti jis nan lokalite Savyen nan premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit pou vin fè kidnaping. Trist lè w ap gade reyalite peyi Dayiti. Gen nèg la ki pati depi yon dizèn dane ki poko janm ka retounen nan peyi sa. Gen gen setan, gen gen senkan. ki ta renmen fè yon retounen vin gade sa k ap pase nan peyi a men elas yo pa kapab e n ap mande ki lè sa ap chanje ebyen yo fè nou bwè sa pou n pa bwè e pèp ayisyen m ap mande nou pou n kale je nou paske li lè li tan pou n di nou pa kapab ankò e nou pa kapab ankò a fò nou ale jiskobou avèk li se tris wi. Se tris lè w ap gade pou wè yon pèp k ap kreve konsa, ki nan mizè, ki dan la kras, ekskize mwa lèkspresyon, epi ensekirite ap dechire l, epi kanpe l al yaya kò l channmas paske l bezwen plezi. Se pa nan klima sa. pou n te bezwen plezi antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.